Medam e mesye, zanmi, konpatriyòt ti vi lakay Haïti.com yo, n ap di w bonjou ak bonswa e jodi an se jedi 19 janvye 2024. 3, E se kanal pòl la ki antre lakay ou avèk yon nouvèl videyo, de nouvèl enfòmasyon ke nou pote pou ou sou aktyalite yo nan peyi Dayiti. Kisa ki genyen maten an la kòm enfòmasyon? Ebyen nan moman aktyèl nap pale a la a, se korèl kay makorèl, lapolis pete fyèl. Doc Dumornay Alex, yon ansyen polisye bon ki li menm deside kite lapolis la pou l antre nan gang ebyen selon enfòmasyon yo ke lapolis pataje sou paj ofisyèl yo medam e mesye ebyen pou kouwè n ap pale la Alex mòtèlman blese avèk kout zam ke l t ap twoke ak lapolis e ou konnen depi se stad sa ou pran pa gen lòt bagay ke mòtèlman blese e nan moman n ap pale la bagay yo. Vrèman vrèman vrèman mal pase pou Alex misye e se li menm tou ki te asasine 2 ajan BLTS nan jou ki sot pase yo la e se menm towo sa jodia la ke lapolis mete dòmi nan zye misye ajamè nou pral envitew gen detay. Lòt enfòmasyon nou pote pou ou, nou konnen CSPJ a ki li menm pran gwo desizyon, gwo mezi kont anviwon 31 jij ki yo menm enplike nan move dosye, jij sa yo pa gen bon background menm, ebyen yo ta jwenn nèg sa yo enplike nan vòlò tè, gen nèg nan jij sa yo ki enplike nan vòlò bijou sou kadav, anpil nèg enplike tou nan libere chèf gang pou gwo lajan. Enben nan moman nap pale la medam se mesye 31 jij sa yo genyen FJKL Marie Yolène Gilles ki mande pou dcpj mete prese prese 31 jij sa yo anba kòd paske nèg sa yo pa dign pou yo kontinye sèvi peyi a ni pou enplike nan move dosye antanke jij ki pou bay lalwa nan peyi sa ki Pou fè lwa nan peyi a enben se ou menm ki antre nan kòripsyon ou menm ki antre nan vòlò fòk lajistis trase yon egzanp sou 31 jij sa yo anviwon 50 jij ke Jovenel Moïse te di e yo te fòsel nome e jodia tout moun wè sa Jovenel tap di a se verite ebyen men li papa cspj jwenn anpil e dokenan yo. pa menm fè filo gen nèg ki fè reto sak fè segond menm bagay la grav medam e mesye ebyen nan video sa nou pral envitew an gen plis detay ak TT nou pral envitew tou gen detay ak Maryline Gilles ki li menm pral di nou kisa la lwa pral fè nan dosye 31 jij kowonpi 31 jij vòlò sa yo ki yo menm tap fè lapli e lebotan nan sistèm jistis la nan peyi dayiti ou sou tvlakay haiti pwen kòm bòn ekout rete swiv video a jiska la fen nap tounen pou yon pwochèn video. detay pou nou dè demen sou dosye sa paske misye son gwo chèf gang li ye Alex son nèg lapolis pat ka rive sou li ak fasilite e sa t fè jiska prezan m pa gen garanti se lapolis ki lage misye atè vre. Paske gen anpil lòt koze kap pale. Misye son transpòtè li ye. Misye genlè gon gwo lajan l tal transpòte pou enstitisyon piblik nan peyi an. Bon prive, piblik prive. Eee, tout moun konnen li wi la. Men genlè yon enstitisyon prive. E ki vin piblik telman gen li tout kote ap pale de li. Eee, donk genlè son gwo lajan misye tap pote ak yon ekip lòt nèg. Nèg yo wè kòb la pwès. Ta sanble yo vide misye atè, yo pran kòb la, epi yo lage misye atè a, epi yo alak lajan. Ou konprann? Donk la popo pran frèm nan, men. E ba yo ap pale, ba yo ap pale, e n ap konn plis detay. Nou pa fè fuit an avan. Antretan, fò m di ke, m ap raple lapolis, gon nèg la yo arete, E dayè m tap gade foto misye. E se fè tcheke sa pou wè tande. Foto misye m kwè se misye liye. Men yo te di misye rele Vlaw. Men antretan se pa fòseman sa. Misye se pito. E misye se frè Vlaw. Misye se frè Vlaw. Alò se pa Vlaw nou konnen an non. Men se yon ti piti. Alò m kwè yo rele misye rele Vladimir. Rele misye Vlaw. Men se pa sa n konnen an non, se yon lòt. Men misye, non misye se Dimitri misye rele. Misye rele Dimitri. Misye se frè dezyèm chèf gang Poul Boukannen. Pandan m ap pale avè n la, depi lè yo arete misye a, tèt Poul Boukannen cho kou vè lanp. Donk gen anpil demach k ap fèt pou yo libere piti sa a. Donk mwen swete ke. lapolis mete misye yon kote pi fon machin pa frape l, kenbe misye pi fon ok m sur ke misye la, misye la kenbe misye pi fon ok kenbe l pi fon bon m tou raple zanmi sa pou l kenbe pou yo kenbe misye pi fon kote misye ye a kenbe l pi fon kenbe l pi fon ok. E nap di w ke o nivo de vilaj de Dye, eben se pa bandi yo ki tonbe, gen 2 moun ki arive tonbe, enfòmasyon yo, eben se e moun sa yo se nan yon zòn ke yo menm yo ye, e nan minit ke nap pale la toujou gen sa nou ta rele e tire ant vilaj de Dye, echanj de tir ant lapolis e dezòm ame di gwoup gang 5 segond ebyen gen deja gen 2 moun ki e mouri ebyen moun sa yo se nan zòn site plus ebyen yon katye ebyen o nivo de e ki tou pre ansanm avèk vilaj la ke yo menm yo arive e tonbe ebyen selon on sous digne de konfyans ebyen nèg ame vilaj de dye yo yo riposte ebyen sa ki koze yon panik total ebyen nan zòn nan kote ke machann ki ap ranmase machandiz yo, ebyen nan minit ke nap pale la zòn nan sanse e blanch, nou raple nou ke yè nan aprè midi te gon patwouy polisye ki te atake e gwoup bandi e gwoup 5 segond e nan pòtoprens ki te mennen e fòs de lòd yo kote gen yon polisye Didier Lafont e ki li menm ki se ajan 2 nan 25 èm pwomosyon ebyen ki te arive e mouri epi mesye te egzekitel gen Jolicoeur Jonathan ajan 1 ki nan 27 èm pwomosyon misye te arive blese. N ap alète paske nou konnen ke nou pral genyen Stanley Lucas ki li menm ki pral pote yon seri de enfòmasyon pou nou. Nou prale rapido presto nan Repiblik Dominikèn. Ebyen, n ap di w ke n ap pale avèk tout moun. Si w gen fanmi w ki ap viv nan zòn Las Vegas, an Repiblik Dominikèn, ebyen eseye tcheke moun nan pou w konnen kòman sa ye paske gen yon gwo maga. Teknik nou, epi tout moun ki ap tande nou la a, e m espere nou pral brase lide nou jan sa toujou fèt. Dakò. Di li non. E non sètifikasyon jij yo, sa sa vle di pou FJKL? Nou pran act de piblikasyon yon lis ke CSPJ mete deyò lendi 16 janvye a, e nan lis sa a, li pran swen li fè yon pati kote se 2 jij ki sètifye, Epi ou lòt pati se jij ki pa sètifye. CSPJ vle fè travay sa a avèk apui, avèk konpetans ke antik 70 lwa 27 novanm 2007 la ba li, ki mande yo pou yo fè de pwosedi de sètifikasyon sou jij ofisye ministeryèl yo e ansanm avèk ministè de la jistis. Nou kwè sa son bon bagay. Majistra lè nap konte nou wè. Cnsg konte 31 majistra ki sètifye. Pretem mikwo la Gary pou nou di popilasyon an fò yo bat bravo la kontantman di fèt ke nou jwenn anviwon 31 majistra ki bon toujou nan sistèm nan. 31 majistra! Mwen se Cedric Pouyo. men nou kwè se pa yon finisman, y ap kontinye kenbe flanbo pwofesyonalism nan avèk entegrite a pou yo kapab toujou sètifye paske se pa yon sèl sètifikasyon ke CSPJ ap gen pou l fè. Jodi a ou ka sètifye epi demen ou ka tanli. Donk. Peyi a bezwen de moun onèt, kredib, entèg ki pou kontinye bay moun jistis ke yo merite. Pèmèt mwen gari pou m remonte depi 1986, prensipal revandikasyon pèp ayisyen an se toujou jistis. Depi yo di jistis ou jwenn tout kalifikatif, tout negatif. Ou jwenn yo di w jij yo kowonpi. Lajistis se vann l ap vann. Oubyen nan peyi sa a pa gen jistis. Oubyen mèsi peyi m, se paske pa gen jistis nan peyi a ki fè bagay yo kapab fèt konsa, ki fè yo kapab fè m abize l, tout kalite jagon sa yo. Men si jodi a CSPJ fon jan li ranmase karaktè l, yo deside pran kouraj yo a de men pou yo fè pa sa a. Donk. Fòk yo jwenn yon òganizasyon ki bat bravo ansanm avè yo, k ap di yo kontinye fè travay la dè de respè lalwa. Lè nou gade nan lis la, Gary, nou jwenn gen anviwon 30 majistra ki gen moralite doutez ki fè pati petèt lè n ap reflechi nou di èske Jij sa yo pa fè pati de 50 jij ke Prezidan Jovenel anvan l mouri t ap pale ke yo te fè l nome a. Se kòm si m ta di w ou pran tanp lan, ou pran legliz la, ou fè l tounen yon kavèn pou w mete de moun ki nan vòlò, ki nan malvèsasyon, ki nan abi dotorite. Nou tout konnen. Konbyen kòb yon majistra ap touche? Lè ti Asmedi monte desann pou l al mennen ankèt e dat li la l te sipoze fè plis travay pou li bay plis rezilta de sètifikasyon konsa men sa l fè a nou santi se yon pa se pou sa nou menm n ap atann se jij ki pa sètifye yo yo menm pou yo ale devan bon tribinal, pou gen bon deba kontradiktwa, yon tribinal enpasyal pou y al bay esplikasyon kote yo bare avèk pil kòb sa yo, kote yo bare avèk pil kay sa yo. Èske w konnen gen de jij, gen de moun ki konn nan prizon, yo pran yo pran fi a epi yo yo pèdi nèg la nan prizon? Se pa de abi ki pa genyen anndan sistèm. Mwen dayè. Ou wè ki pwofil moun ki rete anndan prizon Loubob. An n pase devan penitansye ki nan Lwès la, w ap wè se moun ki pa gen kòb la, de laplupò di tan, se li menm ki la. Men m di tou, gon kanpay ki k ap mennen kont CCC ak CSPJ. Nou menm nou kwè, e fòk CSPJ tou, li ta mennen ankèt pou l wè sa Odyay Sese rele. Nou sanse sa p ap pouse travay. CCPT a li menm li rive fè. Nan travay CSPJ fè a, si w pran lis la, ou gade l, ou vire l, ou tounen l, w ap wè pi fò nan jij ki ladan yo, ou toujou tande non yo. Bon pou pi piti gen 10 depi 2006 non yo ap site nan sistèm nan kòm moun k ap vann jistis, kòm moun k ap vòlè ak tè jistisyab oubyen k ap vòlè kay. oubyen ki bay de fo papye, oubyen ki gen move konpòteman nan sistèm nan, men yo toujou la. CSPJ fè sa ke tout moun k ap mounoumoune anba anba tab la e ke tout moun konnen, nan pran moun ki kapab di nan jij ki la nan lis la yo, Gen de inosan ladan tou. Kapab gen de erè ki fèt wi, nou pap di non. Sepandan, travay la son travay ki pou apwofondi. Sosyete a gen dwa a la verite. Sosyete a gen dwa a esplikasyon. Si, fòk lajistis la netwaye tèt li. Twòp skandal otou de lajistis. Jodi a yap voye pye sou tout rezo sosyo. Sou tout radyo. Yo gen mwayen pou yo fèl. Fòk yo fè deklarasyon patrimwàn yo tou. Pou wè kòman yo te antre anndan sistèm nan. Se jodi a pou wè koman yo gentan rich e yo deja dil yo di yo pap tounen pòv ankò e yo dil e pou koul gò menm sof ke se CSPJ ki li menm ki pou ta poze ak sa poun ta wè eta sistèm nan pouri. E kisa kisa Marie Yolande Gilles lalwa di lè yon jij pa sètifye? M pa tande kesyon an. Alo, kisa lalwa di lè yo pa sètifye yon jij? Otorite konstitye yo gen pou yo pran mezi rapid e imedyat kont yo. Yo dwe esplikasyon. Fòk baf sezi de dosye ekonomik li, si se pou krim finansye, si se pou lajan l pran, si l fè lajan an nan move kondisyon. si se vòlè l vòlè materyèl, si se vann li vann jistis la, tout sa retrasab e fòk yo pran yo voye yo devan tribinal. Paske moun nan pa kapab li pa sètifye pou koripsyon, non sèlman li pa sètifye pou koripsyon, li gen yon pakèt kòb nan men l l ap viv, alòske li fè yon pakèt moun abi. Imajine w, w ap kouri dèyè yon moun ki nan prizon paske l te fè eskro, epi ou menm ou fè plis eskro ke li. Sa ye vòlè k ap kouri dèyè vòlè wi. Gen kòwonpi kap kouri dèyè kowonpi wi. Donk nou kwè fòk lalwa aplike sou chak grenn aktè sa yo nan aparèy jistis la ke CSPJ deside mete sou kote. Fè rekòmandasyon pou mete sou kote. Mwen, madam di l, mwen, mwen pa konn twò gwo. dosye nan sistèm jidisyè a, lè m di dosye, m pa kont jij denstriksyon yo, men gen youn m tande ap pale de li tout tan kòm etan yon modèl, fò m di w m te sezi pou m wè yon jij tankou Perès Pòl yo met non l, men m pa m pa konnen èske gen gen CSPJ met agiman yo deyò, dosye yo deyò pou n ka gade paske sa vrèman m etone. Mwen etone anpil tou e men map di w cnpdi pa chita sou dosye ayè oubyen avan yè e mwen menm majistra Perès m gen anpil respè pou konpetans li men gen de erè ou fè nan lavi w erè a lap swiv ou nap sonje si memwa m bon nan 21 fevriye 2006, te genyen yon komisyon dankèt ke Ministè Lajistis te mete sou pye, yo t al ankete e analize yon seri de desizyon ke otorite nan lajistis yo te jwenn. Du fait que dcpj d'alors te kritike piblikman yon seri de jij, du fait que lap arete e yo menm yap yo menm yap dekode. Skandal la te vini otou de liberasyon Wilton Jeannot, Jean Baptiste Laraque ak Nadine Saint Juste ti site non yo, yon dosye ki date depi 2006. 2006 ehe. Epi Komisyon an te pibliye on rapò akablan pa rapò ak on seri de majistra anndan sistèm nan ki te gen ladan li deptounenman kò di deli, te genyen de liberasyon enjistifye annik ekstrè moun yo epi libere yo, sa te mete sekirite Diferan polisye anndan dcpj te an difikilte ke yo te denonse te vin gen konfli ouvè ant lapolis nan epòk la avèk lajistis. Komisyon dankèt sa a te fè konklizyon l, pa mande m detay pou m site non paske m pa vle fè twòp pèsonalite nan kad lis pwosè CPJ mete li a, fò m ta site yon dosye pou yo chak. Men mwen menm, Wi, wi, globalman. Pou pi piti, gen anviwon 10 majistra. Pa janm genyen, non yo toujou site nan radyo, nan tribinal, tout moun konnen yo. Men, jounen jodi a, CSPJ, atravè ankèt li, m panse ankèt sa a pa t difisil pou CSPJ, pou l te kapab rive fè konklizyon pou te mande mete moun sa yo sou kote paske yo pap ka rete nan sistèm nan ankò. Donk, se klè ke se depi 2006, mwen sonje sa, sa vle di ke gen de dosye 2004 tou ke m kwè CSPJ touche pa rapò avèk de non ke m wè nan rapò a, donk sa te vit atire atansyon nou nan nivo fondasyon an sou travay sa ke CSPJ te rive fè a. Kèk nan kou. Wi. Bon, e dosye sa li yon ti jan bay anpil pwoblèm jodi a. E ki sa, ki sa ou panse ki ta dwe fèt jodi a, paske gen yon pakèt. jij non sètifye, yo menm yo gen anpil griyèf e yo estime ke se abi ke CSPJ ap fè yo e gen ladan yo ki menm panse tou ke menm CSPJ sa a tou ki ape endekse yo oubyen ki endekse yo ki pa sètifye yo a, menm CSPJ sa a tou e genyen de moun ladan l, de manm ladan l, de konseye ki nan menm pratik avè yo. Mwen menm, eksperyans pa m ban mwen, mwen gen plis ke 20 tan depi m ap monte desann, m ap ba w yon sèl egzanp ou pral konprann, monte desann nan prizon nan tout 18 jiridiksyon l. M poko janm rankontre avèk yon prizonye pou mande l kisa yo repwoche w pou l di w. L ap di w yo akize m. Mwen inosan. Y ap klame inosans yo sou rezo sosyo, sou WhatsApp, men se devan tribinal pou y ale. Se pou sa nou kwè fòk gen de bon deba kontradiktwa. Fòk deba yo piblik pou jèn etidyan an dwa yo vin chita pou yo wè kote dwa ap fèt plim alamen pou y ap ekri. Se sèl kote majistra sa yo kapab al klame inosans yo. Se pa sou rezo sosyo, paske lari a konnen Plis de yo toujou. SPJ pran de swen li pa mete dosye endividyèl yo deyò. Men, nan nivo fondasyon, si n ap rale dosye, nou gen anpil plent. Pi kont anpil nan majistra sa yo, pa tout, ki sou lis kesye SPJ mete deyò a. Nou gen anpil. Wi, genyen ki itilize pouvwa yo pou yo pou antre nan konfli tè oubyen pou yo fè favoritism oubyen pou yo mete moun nan nan prizon. pou al pran kay li oubyen pou yo fè moun nan vann yon tè oubyen monte sou tè moun wi anpil ladan yo gen kont gen kò fi te ye anndan ministè lajistis si w ta konnen konbyen plent ki gen kont Paul Cutie ou pap ka konte non men yo toujou ap di e ke yo inosan se dè zòganizasyon ki pa vle wè yo oubyen se abi ke yap fè yo se pou sa nou kwè tou fòk cnsp vin nan yon ti ankèt pou n wè sa yo di a kisa gen Men se ke sa pa dwe afekte anyen nan travay ke CPC a li menm li rive fè an matyè de ankèt ke yo mennen sou moralite majistra sa yo ki te nan sistèm nan. Kòm sistèm sa a gen yon pratik, m pa vle di yon tradisyon, gen yon pratik de kòripsyon ki ladan li, e youn nan moun ki te fè Anpil pale anpil nan peryòd sa, se te Jovenel Moïse, li menm te di yo te fè l nome 50 jij kowonpi a. Men apre sa genyen lòt rapò ki drese, yo toujou jwenn souvan jij yo, yo patisipe nan dè ka de kòripsyon. E ou sonje Marie Holène Gilles, On fwa oubyen ki dènye fwa ou sonje yo te jije on majistra epi yo te pran sanksyon kont li? Bon konnen pwoblèm, gen yon bagay nan peyi isit, l ap difisil pou w jwenn li, paske Yo di se kolonn ki bat. Donk olye pou yo aplike sa lalwa a di a, yo pito fè kopinaj la. Se nan sa n pa fò. Nou fò nan entolerans e le kopinaj anndan sistèm nan. Se pou sa nou menm n ap kontinye goumen pou nou wè si n kapab gen yon jistis ki klè, ki pwòp. Kote lè w pale de jistis wap wè se jistis tout bon, se pa yon machandaj tankou yon lo yon lo patat devan yon mache piblik. Donk yo toujou panse ke yo o desu de la lwa oubyen wap arete jodi a yap libere aprè. Nou gen egzanp sa ki te pase an fevriye 2000 se te 2021 Majistra pat rete pa gen anyen ki fèt depi majistra pa arete majistra se konsa ke yo di donk wap etone w pou wè e sou wè de gran aktè konsa nan sistèm nan si yo nan prizon se paske se de aktivite politik kap regle se pa la jistis kap fèt se byen domaj pou le peyi se byen domaj pou ayiti se byen domaj pou jistis peyi a. Mwen remake M wè ou gon dezyèm kominike kote ou pale de dosye yo ki genyen yo. Donk fò yo ta nome, non sèlman pale de fò yo ta trennen devan lajistis sèten jij, men gen de lòt dosye fò yo ta nome lòt moun rapidman. Ki dosye sa yo pa egzanp? Ou sonje Gary, Val konpany nou pa sonje an jiyè 2021 fondasyon je klere te gen yon rapò li te titre petro karibe une ordonnance nan yon nòt trè bòdòs kèl relasyon se kesyon sa nou te poze ou sonje jij Ramoncy se li menm ki sou dosye petro karibe a e ou konnen kantite pale anpil ke dosye sa fè. Yo sanksyone misye tou li menm Byen sûr li sanksyone. Donk si l sanksyone, oun dosye konsa kote popilasyon an pran lari e Kou dè Kont pibliye plizyè rapò e Fondasyon an toujou pran le swen pou l analize yo pou popilasyon an, tout popilasyon an ap mande kot kòb Petro Karibe a? Alòske lè nou gade, jij la nan mwen de nan s on kay li bati sou wout Pò Jak epi l rann on òdonans de kilakil. Donk nou e nou mande Dwayen AI a. e majistra Saval Etienne ke nou felisite paske li te toujou, nou te toujou site l kòm yon majistra ki onèt, ki jounen jodi a se yon dwayen AI, pou l deziye yon majistra pou kapab kontinye a ankèt sa a paske popilasyon an vle konnen kote kòb Petro Caribe a li menm li pase. Se pandan n ap mande otorite etabli yo tou, ou pa ka mete kowonpi ap kouri dèyè kowonpi parèy yo. Donk fòk nou mete laksyon piblik an mouvman kont tout moun sa yo ki pran kòb peyi a al fè dè byen aletranje oubyen nan sou wout Fon Jak alòske se nome yo te nome l. Donk nou kwè ke nou gen jij ki rekondui e byen si menm lè ke yo pa anpil n ap mande pou yo chèche deziyen yon jij pami jij ki sètifye yo nan kad dosye Petro Caribe a paske popilasyon vle konnen kot kòb sa fè. Men jij ki sou ka dosye Jovenel Moïse la eske li pa sètifye? Non li pat nan lis sa. Men fòm lè dosye SPJ ap konte. Sètifikasyon se bagay ki sipoze pèmanan. Paske on jij ou kapab onèt jodi a epi demen ou pa onèt. Wi. Gade, nou se, gade, nou yon peyi, nou pa gen yon grenn stad. Stad nou gen an jounen jodi a l tounen.